Peyi Kanada ansanm avèk Lèzetazini Damerik kontinye ap depatcha klas politik pouri a andedan peyi Dayiti. Peyi sila yo ki sanksyone anpil moun ki fè pati de elit politik ansanm avèk ekonomik. Men anpil moun ap poze kesyon pou di ki efè sanksyon sa yo? M ap fè ou konnen. Lè peyi sila yo pran sanksyon kont yon nèg nan peyi Dayiti, li fè l mèg. Yo fè yo al achte zonbi sou Amazon, yo fè yo mete nòt deyò, yo fè yo mande padon, yo fè yo bay machin blende a bandi. E frèzesè byeneme fòk mwen di w, peyi Kanada rive Sou ki koz Sen Remi, bò frè ansyen prezidan Joseph Michel Martelly ansanm avèk ansyen depite Arnel Belizaire k ap finanse gang nan peyi Dayiti? Fòk mwen di w, se yon nouvèl ki pa ki pa etone pyès moun nan peyi Dayiti. Men sa p ap deranje pou n al rale achiv pou mesye sa yo Konsa, ou va raple ou ki zak malonèt yo te fè andedan peyi a. Frè e sè byeneme, si blan pase pran Youri Latortue, li pase pran Arnel Belizaire, ki sa k fè l poko rive sou Boulos? Paske, si w foure men w nan dèyè pòch mesye sa yo, se Boulos w aprale. Rete la, nou pral ba ou detay. Lapolis nasyonal frape fò nan Bonrepo. Pandan dènye moman yo la pèp ayisyen bagay la konplike nan zòn sila, anpil kidnapin fèt, lapolis san m pa kache di w fon pase men, anpil anba kòd wi, nou pral prezante w yo. Gade chèz ou chita konfòtableman, fouko zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa ou fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. E kont sa a ki se te Bwa m kouvri grenn mwen, grenn mwen kouvri po m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se zepi may. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Bouda papam fè venn venn. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Efektivman frè e sè byeneme se zanmi pa w Fouco zanmi fidèl ou ki toujou kanpe bò kote w, ki toujou. Vini ansanm avèk nouvèl k ap fè aktyalite e pèmèt ou konprann nan bon ti mamit kisa dosye a ye. Frèz e sè byeneme fòk mwen di w lis sanksyon Kanada a kontinye ap alonje nan peyi Dayiti. Ebyen nan yon kominike laprès ki pote dat 13 janvye 2023, minis afè etranje Kanada a ki se Mélanie Joly anonse Kanada enpoze divès sanksyon siplemantè an vèti règleman sou mezi ekonomik spesyal vize an Ayiti pou bay repons ak divès zak koripsyon k ap alimante kriz la chak jou pi plis. Dènye sanksyon sa yo vize 2 manb nan elit ayisyen an. Yon òm dafè ki se asosye ansyen prezidan Joseph Michel Martelly, ki se Charles Saint Remy anpil moun konnen sou non Kiko Saint Remy, epi ansyen depite Arnel Belizaire. Sanksyon sa yo enpoze yo sou entèdiksyon sou operasyon yo, sa ki genyen kòm efè friz kont yo nan peyi Kanada, entèdi yo ale nan peyi Kanada, selon sa lalwa sou imigrasyon ak pwoteksyon refijye fè konnen. Kanada gen rezon pou l kwè moun sa yo sèvi ansanm avèk stati yo pou yo pwoteje gang kriminèl ame nan peyi Dayiti e pèmèt plis aktivite kriminèl ilegal fèt nan peyi a, presizeman trafik dwòg ansanm avèk lòt zak kòripsyon. Gen gang sa yo k ap kontinye teyorize pèp la ansanm avèk patizan yo. Popilasyon an vin vilnerab ann Ayiti. Sa presipite yon kriz imanitè, kolera retounen, Yo ap komèt zak vyolans endeskriptib kont pèp la, pa gen gaz e èd pa ka pase pou kapab rive jwenn moun ki nan katye popilè yo. Sanksyon sa yo Kanada pran gen pou objektif fè presyon sou moun ki responsab vyolans nan peyi a san bliye vyolans seksyèl jeneralize ak enstabilite nan peyi dayiti moun sa yo dwe sispann vide lajan bay gang yo sispann bay zam ak bal ak kriminèl yo Kanada kondane militarizasyon ansanm avèk vyolans seksyèl an ayiti kap devaste lavi anpil moun andedan peyi a ebyen Kanada ap kontinye pouswiv lit kont kòripsyon nan peyi dayiti yo ap kontinye sanksyone elit ayisyen an k ap sipòte gang, Kanada ap pouswiv kolaborasyon l ansanm avèk kominote entènasyonal la pou soutni pèp la pou yo kapab soti nan kriz la e retabli lapè, sekirite andedan peyi a. Antouka pèp ayisyen, kiyès ki pa t konnen Anel Belizaire nan finanse gang? Sof si ou pa ta ann Ayiti. Rat konnen chat konnen barik mayi a rete la s on peyi konsa. Èske ou raple ou nan dat ki te premye desanm nan lane 2019? Kòman lapolis te arete Arnel Belizaire? Li te gon asenal zam, pil katouch, grenad, lajan etc. Jiska prezan pa gen okenn eksplikasyon non ki bay. Bon m pèmèt ou wè nou. Gade yo byen pèp ayisyen, gade. Gade pèp ayisyen, gade, nou mèt gade, gade pèp ayisyen, tout se pou ansyen depite a, gade pèp ayisyen, nèboule, gade, tèt kiyès yo pral fann, humm, ann avanse, fò nou gade, gade yo, gade zam yo, gade katouch, gade telefòn. Ala traka pou lave kay tè papa. Sa se komisyon depite Arnel. Ay komisyon depite a pèp ayisyen. Uhmm. Zam de gè nan men li. Manch kout manch long. Tout manch nèt. Ya. Ay lè la polis te depoze la pat sou li. Se tout koze sa yo. Yo te jwenn andedan machin li. Eske depite a ta pral nan lagè? Si l ta prale nan lagè se te ak kiyès? Tout sa se kesyon k ap poze. Ou raple ou? Ou gen prèv nan men ou? Nou tout te konnen. E dèfwa gon seri de moun k ap pale de ensekirite nan peyi Dayiti. M di, Bondye, bon sa k ap pase konsa? Moun yo k ap pale de ensekirite nan peyi a, poutan yo menm yo gen gwo djakout yo, gade non, y ap finanse. Menm jan ansanm avèk yè ou t ap tande jounalis la ki di w, li ka ede jwenn zam, li ka ede jwenn bal. Li ka ede jwenn lajan. Pase toutotan n pa vide plis luil, nou pa ogmante vyolans lan, Kominote entènasyonal pap janm tande nou, lòt peyi yo pap janm wè nou, se tank nou kraze, tank nou touye plis, se lè sa yo ap wè nou. Donk, frè e sè byeneme, nou raple nou sa Arnel Belizaire fè nan epòk peyi lòk. E l pa kache non. Li pa kache. Nou raple nou sa ti konpè sa fè nan epòk peyi lòk. An prezans mwen pèp ayisyen m raple m gon machin ki vire kafou marasa fat ayy taba ankò gon machin ki vire fap epi mouda sèlman gade non leve epi w gade mach kap pase m raple m pèp ayisyen Gon zanmi ki kouri vin kotem li dim fouco pou t ka wè sa zòt sòt fè wi delma 19 pèp ayisyen nan zòn mache se radòt anpil nan nou ka konn ti mache sa lè w pase nan wout pa anndan w al soti delma 17 je kwa epi w al tonbe sou wout la pou monte pou pran kafou ayewopò gon gwo legliz nan zòn sa. Ebyen, gade non, otorite se vire gade non, wap, eleman di m konsa li wè chèf la sèlman leve, leve dèyè machin nan sèlman pèp ayisyen, 9 milimet kap pase. Lap pase l di mesye sak gen zòn nan frèt konsa. Se 9 milimèt frè se sè tou nèf nan bwat gade nou kap lonje pase pou fè kisa. Moun sa yo dou yo gon batay. Yo gon batay yo ap fè. Yo gon batay yo ap fè. E sa ki tris nan listwa se ke. Lapolis te arete l dènyeman an, mete l yon kote. Mete yo mete l yon kote a, yo pral libere l. E libere l libere pèp ayisyen. Se pa akoz pil zam sa yo avèk pil bal yo te jwenn nan machin li pa, yo pa janm ban nou eksplikasyon de yo a. Prizonye politik. Donk si lajistis ka pran angajman pou mete yon nonm konsa deyò, èske ou panse lajistis pral fouye zo nan kalalou pou l al chèche dokiman nan men peyi Kanada pou l rele nèg sa yo lajistis tou? kòm etan done yo gen pou responsabilite retabli lapè andedan peyi a. E frè se sè byeneme dènyeman la, m ap fon refleksyon, m ap di, si peyi Kanada ansanm avèk Lèzetazini, yo rive sou Youri Latortue, Yo sanksyone Youri Latortue. Yo di Youri nan gang. Yo di Youri nan trafik dwòg anba raje a. Yo pa ka pa rive sou Arnel Belizaire. Pase raple ou, kiyès ki tap fè tout demach pou Arnel Belizaire soti nan prizon se te Youri Latortue. Pase ou raple ou dosye sa. Donk si yo pran Youri, yo pa ka pa rive sou Arnel. E si yo pran Anel, yo pa ka pa rive sou Reginald Boulos. Yo pa ka pa rive sou misye. Ae, Boulos, Youri, ansanm avèk Anel Belizè, m kapab di se 3 monsketè, se kòkòt ak figaro. Si yo pran 2 tchoul yo, si yo pran 2 chenpanze yo, si yo pran 2 restavèk yo, djipopo yo, fò yo pran bòs la tou. Si yo pase pran 2 sa yo fok yo pran boss la tou. Ae mesye sa yo k regle tout bagay atè nèt pou misye. Em gen lenpresyon Boulos te telman gentan sou menl li konprann sa ki pral pase, sanksyon yo pral pran, rapidman l gentan fon retrè rapid nan politik nan peyi dayiti poul dil pa nan bagay konsa. Men sanble ni Youri, ni Anèl pa t konprann sa k te pase a. Yo pa t konprann pèp ayisyen. Li rale pye l tou dousman. Donk jounen jodi a, Kanada pa ka ap sanksyone yon ekip, epi gen yon ekip ki jwenn, gade non, kouvèti, ki jwenn pwoteksyon. Bagay la pa ka ale konsa. Sa pa ka fèt konsa. Eske ou konprann bagay la paka ale konsa pèp ayisyen. Fok yo pase men pou yo pran tout. Donk lè yo gen bon nèg ansanm avèk pil zam sa yo pèp ayisyen. Nou pa janm poze tèt nou kesyon ki kantite li bay deja. E map raplem apre depite a te soti nan prizon semèn 24 mas nan yon konferans pou laprès, li pral deklare, medam, matmwazèl e mesye, li ka bay mesye ki sou pouvwa yo yon lòk ki pi rèd pase sa. Pase lè l soti, li wè Bozil, li wè tout lòt yo ki nan pouvwa a, ki t ap batay menm kot ansanm avè l, Li pral fè paspò li. Yo di l konsa fò l gen kat Martine Moise. Bon zil ki t ap batay menm kot ansanm ak li. Depi se dekrè Jovenel Moise te pran, yo te gen tan ranje yo pou yo al anile dekrè sa yo. Yo wè yo rive nan pouvwa yo alèz. Yo konnen kiyès ki Arnel Belizè a la. M kapab debake nan geto a. M ka ba nou lòt ki pi rèd pase lòt m te bay Jovenel Moïse la. Frè e sè byeneme, se nan peryòd lòk la wi ki fè peyi a vin eta sa l ye la. Dèyè barikad sa yo sa ki pase? Paske pou mèt on moun kanpe dèyè barikad, s on ekip jenn gason ou pase wè k kanpe dèyè barikad la. Si w mete yo kanpe. Fò met bagay nan men yo. Paske lapolis ka deside pase l di lap debloke zòn nan. Pou lapolis pa debloke l, eske se wòch yo pral tire sou lapolis non. Moun ki mete barikad la konnen pou kisa l mete l ebyen sak pase li pase li bay mesye yo yon kantite zam, li ba yo yon kantite katouch li di kanpe dèyè sa a pase se li k avni w. Se sa k ap pèmèt ou manje demen. E jounen jodi a, choz di, choz fèt. Se zam sa yo ki nan men ti mesye yo, kounye a la yo ap mache teworize tout moun nan peyi a, yo ap ranmase lajan, yo ap fè kidnapin. Paske ou kapab wè, se aprè peryòd peyi lòk la ou pral gon kidnapin anraje nan peyi Dayiti. Yon kidnapin san kanpe. Yo te konnen sa yo ap fè. Pou yo gangsterize peyi a, yo lòk. 3 mwa, peyi pa fonksyone. Pou kantite zam yo vide atè a, e se menm yo menm ankò ki pral di ou lapolis enpuisan. Pase yo gentan konnen ki kantite dega yo fè. E se menm yo menm nan ankò ki andedan lapolis la. Eske w konprann kwa pèp ayisyen? Paske pou m di yon moun li enpuisan pa rapò ansanm avèk mwen menm. Fò m mennen ankèt. Fò m konnen kapasite moun nan. Fò m konnen ki sa moun nan ka fè. Fò m konn pwen fò, fò m konn pwen fèb. Yo gen tan, gade nou mache tout kote. Yo konnen kòman lapolis fonksyone. Yo konnen pwen fò lapolis. Yo konn pwen fèb lapolis. A vle di, enstitisyon an pa genyen sekrè ankò pou yo, pèp ayisyen. E se yo tout ki mete ansanm, yo ap destabilize. Sa vle di, gang nan vin monte rapid. Gang nan vin pouse menm jan ansanm avèk lè dominiken ap fè poul. Nan 22 jou gade non, yo pouse w yon ti poul ki 3, 4 liv. Se konsa pèp ayisyen pase, sa ap bay, sa ap bay, sa ap bay, tout ap bay, sa ap bay katouch, sa ap chèche lajan, sa ap chèche zam, kontenè ap rantre. Pandan peyi lòk la. Bòs yo gade nou konntenè bòs yo pase byen alèz. Pandan peyi lòk la konntenè Redoldy pa pase byen alèz pèp ayisyen. E anndan konntenè a èske w konn kisa k ladan? Ou pa fouti konnen non. E raple w nan jou pase yo, yo sanksyone Renoldy. Donk pou mete moun nan kanpe dèyè barikad la, Fò mete bagay nan men l. Fò ba l lajan. Fò ba l zam. Fò ba l bal. Pase si lapolis avanse, fò yo genyen l an kantite pase lapolis li menm, li ka pa genyen an kantite men li gen kapasite, li gen teknik, li konn kòman pou l avanse, li konn kòman pou l met nèg atè. Men gon jan nèg yo ap tire tankou moun fou err san kanpe pa bliye. La police li menm gon fason poul tire pase li pa ka kenbe zam nan rrrr lèl fin tire pi anyen li pa ret anyen disi poul jwenn ranfò bagay la ap yon ti jan difisil pou li ebyen kounya la yon ti jan li oblije ap aranjel poul wè chak grenn katouch lap eseye tire poul tou bon grenn donk nan ap pran prekosyon pran prekosyon bandi yo menm yo genyen l pa sak pa dwoum gon jan nèg yo pase dèyè barikad la e voup voup yap vide bout sak katouch ba yo. y ap lonje manch long ba yo. Donk kounye a yo menm yo pa pè pase anvan l fini gon lòt gon lòt barikad ki pi wo, yo ap sèlman fè yon kout fil yo di barikad pi wo a pote. Sa vle di nou sèl blòk pèp ayisyen ou ka jwenn nenpòt 4 a 5 barikad pou w travèse. Chak barikad sa yo gon lo nèg ame dèyè l. Chak barikad yo gon lo nèg ame. Ou fin pase sa, ebyen pa panse ou pral ka pase sa yon lòt fason pase nouvèl la ap gentan rive jwenn yo, yo ap ranfòse rapid. E konbyen polisye nou gen pou tout la repiblik? Eske ou ka wè kòman nèg yo gen strateji pou yo gangsterize yon peyi? Men yo pa gen strateji pou mete sekirite andedan peyi a. E lòt bagay pou konprann zanmanm, se ke pou yon moun kanpe l di w konsa, li gen plan pou yon bagay, se ke moun sa a li te la Lè ke yo tap maniganse pou pwoblèm nan. Èske w konprann? Pa egzanp, ou konn ap gade yon fim epi genyen yon epidemi. Gon viris kap bay pwoblèm. Men gon aktè, gen gwoup kap bay pwoblèm nan. Se toujou aktè yo ye men nou menm pa bor isit nou di aktè bandi. Ou konprann? Bandi an kisa l fè? Li fin kreye viris la. Li kreye virus la pèp ayisyen, li lage l. Men, avan menm li kreye l, li chèche antivirus la. Dèfwa li konn genyen l sou li tout kote l pase. Dèfwa ou konn wè yo fann po yo, yo mete yon ti tube anndan l. Dèfwa yo gentan pike tèt yo depi byen avan pou ke yo menm yo pa atrape viris la. Kòm etan done l fin lage viris la, li genyen antiviris la kounye a la. Sa w ap fè gouvèneman chantaj? Y ap enmède popilasyon an. Moun ap mouri pa pile pa pakèt. Epi gon jan l ap fè kòb ansanm avèk. Anti virus la paske se li menm ki fin lagel antanke kriminèl epi se menm li menm ankò ki diw li gen solisyon an. Siw pat patisipe nan kreye ensekirite Koman ou tap fè kanpe byen fasil pouw di ou gen plan sekirite sou tout fòm nan yon peyi? Koman ou tap ka kanpe pou di yon bagay konsa? Donk lè sa pèp ayisyen kisa k konn pase? Aktè a li menm. Li debake nan baz bandi a. Li elimine tout solda bandi a. Kote ki gen pil viris la, li elimine l kote yap kreye yo a. E kounya la a, li pran antidòt la, lap mache distribye l tout kote pou moun kapab geri men l konnen li detui sa yo. Se pa pou san rezon senatè a te di w li gen plan sekirite. Ay pou gen plan sekirite a, rapidman, anvan menm prezidan an. 200 ou gentan di ou gen plan sekirite pa rapò avèk sitiyasyon. Se paske ou patisipe ladan ki fè ou gen plan. Se paske ou patisipe. Men, pa bliye pèp ayisyen, defwa ou konn fin kreye yon monstre. E pi, lè pou detui l, li pa fasil. E se nan kondisyon sa a, Eric Jean Baptiste pral pèdi lavi l. Pase ke Erik li menm li pa dakò avèk dosye amnisti jeneral la. Men lè nèg yo di w konsa yo gen plan sekirite a, se sa ki ta pral fèt. Yo pral fon 5 an, yo pral fon tranzisyon, pa gon kout bal ki chante, pa gen kidnapin ki fèt, epi yo ap peye gang yo. Paske se chak nèg ki te gen gwoup gang pa yo, yo pap dakò pou lapolis al fè operasyon elimine. Gen kèk ti grenn yo ap bay konsèy epi yo di w operasyon fèt nou touye, men bilan epi gang yo toujou la, pil zam yo toujou rete la anba raje a. Donk, kounye a la, Eric Jean Baptiste di li menm li pa nan koze konsa. Kit si vòlè. kit gwo vòlè, kit gwo bandi, kit ti bandi, fòk yo tout resevwa menm chatiman. Yo wè ha, nonm sa a, son obstak li ye pou nou, fòk nou elimine l. Epi sa w tande a, yo asasine Eric Jean Baptiste. Kounya, lè nèg yo vini ansanm avèk sa ki rele amnisti a, e ou wè, Pastè tap fè pwomosyon pou li. Anpil lòt gwo towo tap fè pwomosyon pou li. Kou yon prezidan vin monte ankò, li di li menm bagay la paka rete konsa, fòk ke l travay, fòk jwenn stabilite. Se gade w gade ou wè gwoup gang ap monte konsa, ap monte, monte, monte, monte, ou pa konn ki kilè yo ame yo. Ou pa konn ki kote yo sot avè yo. Voup sa monte, voup sa monte, yo te toujou la. Se poze yo te fè yo poze. Men nèg kap fè politik depi 1900 jamè nan peyi dayiti, depi aprè depa Duvalier. Se tris se grav pèp ayisyen pou wap tande son lòt nasyon kap sanksyone otorite nan peyi w, moun wap swiv depi 1900 jamè, moun wap di gade nou ki se lavni di peyi elit politik moun ki kapab deside, gwo entelektyèl. Epi ou sezi wè, se nan yon pozisyon konsa yo tonbe, se mouche Leblanc k ap pran sanksyon kont yo. Donk, si blan ap pran sanksyon, li pa ka nan fè eksepsyon. Li pase pran Youri, li pase pran Arnel Belizaire, non, fò l al pran Boulos tou. A e Boulos se li menm ki bòs nèg sa yo. Frè e sè byeneme, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Ou kwè se koze? Selon yon etid. yon etidyan britanik fè, moun ki selibatè yo, pou m byen di, 45 pousan, se chak 3 a 4 mwa, yo chanje dra sou kabann yo. Èske w tande koze? Se chak 3 a 4 mwa, pèp ayisyen, yo chanje dra sou kabann yo. A rezon, yo pap jwenn moun. Yo pap jwenn moun. Yon sa se sur, se ke yo pap jwenn moun. Paske, lè yon moun antre nan chanm ou epi dra a genyen 3, 4 mwa, si w an Ayiti, y ap pran pousyè, chalè nan dèyè w, li santi swe, dra a ap fè bòy, li pèdi koulè. Men depi moun nan rantre anndan, li tou wè gen, kay la gen sant moun, li p ap tounen. Kòman w pral fè jwenn moun? Lè w selibatè, l mande omwen chak 3 jou pou w lave dra. Wi. Tanzantan pou ap lave mi kay la pou rale chans pou rale yon moun sou men si se chak 3 4 mwa ap chanje dra sou kabann nan e slip la menm e soutyen an menm heyy bagay yo anpil wi e la map wè lavi selibatè pa fasil frèzèsè byeneme ebyen nap rantre nan ayiti sekirite De endividi sa yo wap gade la a, lapolis arete yo ansanm avèk zam polisye. Ebyen, yè jedi a, lapolis mare yo nan zòn Lilavwa ansanm avèk Lizon, komin Kwadèboukè. Youn rele Aristide Jean Commun, li fèt 23 out nan lane 1974 nan komin Valyè e lòt la rele Alexandre Jean Kendy, li fèt 15 fevriye 1998 nan Pòtoprens. Yo arete yo pou detansyon zam ilegal e yo sispèk tou nan asasina polisye ki se prezime Wilson, yon ajan de 22 zièm pwomosyon ki te afekte a bim. Zam lapolis la se yon mak Taurus, nimewo seri a se TFX 46904, chaje a te genyen 9 katouch ladan l, Tou 2 plase nan poto annatandan yo fè swit legal yo. Raple nou, polisye Wilson Présumé, bandi, te touye l sou wout nasyonal nimewo 3 a nan zòn stasyon sab nan dat ki te 7 novanm nan lane 2022. E frèzesè byeneme genyen patwouy polis nan gran salin ki arive mare kou krab yon jenn gason ki rele Flerival Wendy Li genyen 27 lane, li se moun Gran Salin nan depatman Latibonit. Endividi sa ki te genyen pou misyon nouri gang yo, sa vle di achte zam, bal pou pote pou yo nan baz yo. Pandan arestasyon l nan Sen Mak, Wendy te twouve l abò yon machin, lapolis mare misye e se lè sa yo pral konnen se youn nan gwo gwo manb gang nan Lasalin k ap dirije pa yon sèten Wilford. Donk pou moman pèp ayisyen ti konpè sa anba kòd an atandan yo fè swit legal yo. Jan ke m te anonse w nan bon repo lapolis pa sispann frape. Bon m sezi wè yon granmoun konsa pèp ayisyen enplike nan kidnapin. Ann gade videyo sa ansanm. Olikè Romain alyas Koukou, 56 an, gen 7 pitit. Li rete Lilavwa 1 depi plizyè lane. Koman rele? Youn rele koko, e konsa l ba tèt li, pase mwen m pa konnen. An ale. Youn rele koko, youn rele jonèl. Yo konn pase laka, laka la paske. Jonèl jèn? M pa konn siyati l non. E nèg sa yo pa fin ba w afè yo? Pase nèg sa yo fè m fè yon pare difisil. M gade vye bèf mwen, nèg yo pran tout. Ou bay pitit fi? Mta san ma chèf yo li relem sou telefòn. Kèsk rele w la? E Pitè. Pandan l relem lan, men m chonje nan aswè li te pase lakay la. Lè l pase, mwen menm mte gentan kouche. Li dim li pral Renavil. Pandan l dim li pral Renavil, mwen m pa konn afè li. Lè m vin tande yo fin aple madan Oso. Wi. Non, ou sa pat lakay mwen te non. Mwen pat lakay mwen, mwen pat konnen. Anbe kòman ou fè konnen li te al kidnape? Non, anbe, non, anbe, anbe bò lakay la li te wi. Kòman ou fè konnen misye te kidnape? Non, paske li te pase bò lakay la, paske yo 3 an dirèk te pase ansanm. Ki yo 3? Yo 3 li menm, Koko, ak yon lòt patnè, patnè sa mpa ko rekonèt li menm. Premye jou mwen wè la patnè a. Se yo 3 ki te pase ansanm. Gen 2 lòt moun nan kay la tankou yon pitit Joli Coeur ki gen 14 an ki ta enplike nan dosye kidnaping nan ak madanm li Denise. De moun sa yo gen soupson kòm moun ki konn achte oubyen fè manje pou otaj yo. Lapolis ap chache yo tankou chen fou pou mete yo tou anba kòd. Gen avi rechèch ki lanse kont Peter ensi koni, Jonel Jèn ak Chaloten Ladoucè alyas Aki Koko. Aki Koko a se yon moun lapolis te deja arete pandan 2 fwa deja pou detansyon ilegal zam, tantativ asasina, vòl ak kadejak. Eske ou sur telefon sa yo se telefon ki soti nan men moun serye ou byen se moun ki konn ap fè brakaj, moun ki konn enplike nan tout kalite zak deja daprè ou menm? Bon, an fèt, m pa ka di li moun serye paske m panse si yon moun serye kòmsi li gen yon telefon Android. Telefòn nan li bezwen resèt li. M panse si telefòn nan telefòn enpòtan li el bon pou li l bezwen. Poutèt Ayiti an m pa wè ki fè l chwazi vann nou l. Lè w achte l, si tout fwa te gen yon defisi, te gen yon pèt, te gen yon moun ki mouri, telefòn sa vin retwouve nan men w, kisa w panse yo pral di? M pa gen anyen m ka reponn avèk lajistis pou Jan Tòm. Ok. Ou pa met nan tèt ou gen telefòn konsa ki te nan men moun, sòt moun ki viktim pa kidnaping, anlèvman, asasinè etc. M di sa chef mwen. Mwen di l m responsab. Wi men eske pa gen telefòn nan sa yo la ki soti nan men moun ki viktim de jan de ka sa yo konsa deja? Wi gen youn la m kwè ki. Gen youn la an ale. Gen youn m kwè ki gen youn dam ki te rele yo te rele sou li epi dam nan di yo te fouye li ti tanyen. Ok. Yo fouye li nan zòn ti tanyen. Mwen se youn dam mwen konnen ni anpè mwen konnen l ni anpenti. Sof ke lè telefòn nan vin vann mwen an, moun ki vin vann mwen telefòn nan son yon eleman ki son yon moto. Ok. Misye vini, li vin a 3 telefòn. Li vin a 3 telefòn, m di, vire tounen anpè depi l vann telefòn la, ou pa janm kòm si pou gon telefòn, pou pa janm konn kòd yo. Kounye a misye di, o gen yon m konn kòd li, epi li ban m kòd li. Se mwen menm ankò, chèf la poze m kesyon, li di m, Ou pa konn kòd telefòn sa yo? M di, o, bon telefòn la m konn kòd li. Epi m annik ba l kòd telefòn nan. Men m pa gen okenn relasyon kòmsi m konn nan brake moun, m konn nan. Ki relasyon ou genyen avèk nèg Ti Tanyen, nèg e Ti Tanyen, nèg Kadaran, nèg Kwadèboukè, nan tout gang yo nèt? Di nou ki relasyon ou genyen avèk yo. M pa gen okenn relasyon. E aprè rechèch si nou jwenn ou gen yon bon relasyon avèk yo? Fè m tout sa k posib. Non ou konnen donk nou pa lanati. Se lanati k ap fè tout bagay. Ap goze nan syèl la mwen sou konsyans mwen. Ok. E wi, ban nou verite. E lajan sa yo, kòman sa ye? Bon, kòb sa, sa son ke mwen te touche. Mele avèk kòb biznis mwen. E apre kòm si li te plis, men kòm si nan ti sak te gen fèt, kòm si manmi m te pran ladann pou l achte chabon, pou l te ka revann. Dam nan pran ankò ladann tou. Pou li achte gazeuz, li te ka vann bagay glase. Epi ankò tou mwen menm tou, te gen yon nèg ki te gen yon ti bèl pou dezyèm men, mwen achte l pou m te ka tou fè ti manje. Pandan w la a, si gen moun ki konnen w arete yo, kouri e moun ki ta viktim de ou ta vin avèk plent, di men sa w te fè, men sa yo konn wè w ap fè. M pa gen pwoblèm a youn nan sa. Ou pa gen pwoblèm ak sa. M pa gen pwoblèm a youn nan sa. Dakò. Ok. Ou prè pou kolabore avèk lajistis e lapolis? Tout lajistis. M pa gen pwoblèm avèk yo. Daprè ou menm, travay sa w ap fè la a, Nan achte, vann, dekòde, kòde, èske sa pa enterese lòt moun pou rantre nan plis zak malonèt, pèmèt ke moun viktim fas a ou menm ki ap fasilite yo? Bon, m konsidere ke sa m ap fè a se pa yon bon travay. M konsyan ke l pa yon bon travay. Mèsi. Men parapò, lòske ou se jèn, ou pa vle enplike nan ta de zak malonèt, ou vin sòti wont devan fanmi ou. Se konsa kòmsi m wè m kòmsi m ka fè 50 goud pou m itil tèt mwen epi pou m itil manman m tou kòm manman m se yon moun ki enfim epi yon timoun mwen genyen tou ke manman l mouri. Se konsa lavi an pèmèt mwen m ka fè 50 goud ke m fè l men m konsyan ke sa m ap fè a li pa yon bòn chwa. Mèsi anpil. Ala traka pou lave kay tè papa. La polis kontinye frape. Frèse sè byeneme jounen jodi ya gen yon nouvo akò ki siyen. Akò sa a ki batize akò le plaza. Ou kwè se koze nan la repiblik? Bon m pèmèt nou tande ansanm avè m. Parle, Distingue invité, bonjour. Bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour. Talè talè ma petite chérie. On dirait lèm te konn ap fè byenvini legliz. Wi lèm responsab byenvini nan legliz epi pou monte sou chè a ou fin salye pou di sur ce je vous dis bonjour et bienvenue de la maison du seigneur. pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'occasion du point de presse mm-hmm. officiel de l'accord Le Plaza autour du consensus national. Sans plus tarder, nous allons commencer avec John Nobenson Baltazar porte-parole adjoint de l'accord Le Plaza. Mm-hmm. Nous continuons à bailler hôtel de jour. Adje lavi sa oo. Map salye la près pale, ekri, televize ak sila ki an liy yo. Nou te saluson. Jodi a. Nou vle anonse ak tout jenn fanm kou jenn gason, ak tout popilasyon ayisyèn nan, sa k ap viv Ayiti ak sila yo ki nan peyi letranje, lè a rive. Paske jodi a. Nou nan yon faz istorik ak peyi sa a. Pou nou pran yon desizyon paske nou rate twòp okazyon. 7 fevriye 1986, jou ansyen prezidan Jean Claude Duvalier te kite peyi a, se te yon lokazyon pou n te mete peyi a sou yon bòn pant. Sou ki pant li ye la frè m? Li pa sou bon an? Hee. Pou rive fè demokrasi blayi e pèmèt lavi pitit bout tè sa a te chanje. Sa k fè demokrasi pa blayi? Nou nan diktati toujou? Men malerezman, pa mank de dimansyon politik, nou pa t rive ak objektif sila. 1990, Ayiti te gen yon lòt okazyon ankò pou l te pati sou yon ray devlopman e te voye yon sinyal nan zye lemond pou pwouve Ke nou menm nou vle fè yon bagay otreman. An 1990, te gen anpil opòtinite a chak grenn politisyen, chak grenn pwofesyonèl, zòn ak zòn, vil, pwovens yo. Chak moun ki te pataje yon ideyoloji diferan. 90 la te bay yon okazyon. Tout diskou konfliktyèl yo kadik. Afin ke chak moun ta va reyini pou yo te gay pou yo te ka bay peyi sa a yon lòt altènativ. E se te vrèman yon èr ki te pèmèt ke chak grenn Ayisyen te reyini. Ankò malerezman nou rate l. An 2004. aprè depa Jean Bertrand Aristide. Te gen yon lòt opòtinite pou tout kouch sosyal yo te chita ansanm, sosyològ, doktè, jounalis, pwofesè, elatriye, pou n gade ki jan nou te ka sòti peyi sa a nan sa l te ye a. Malerezman, 2004 sa a, nou rate l. Ala kote dirijan rate, papa! An 2010, avèk katastwòf natirèl la, tout mond lan te vire kamera yo sou nou, kote ni rich, ni pòv, ni wouj, ni nwa, te asepte dòmi bout yo ansanm. Yo te asepte kowabite, manje ansanm nan menm asyèt, nan menm kiyè. Te gen anpil devouman, anpil rasanbleman, malerezman nou pat pwofite peryòd sa pou n te rebati Ayiti. Ane 2023 sa se yon lòt okazyon ankò nou pa ka rate l, kote chak grenn Ayisyen dwe kopere nan enterè peyi a. Nan moman sa, Kote tout enstisyon yo ajenou. Se sèl nan konsètasyon, nan dyalòg nou kapab sove opòtinite sa a. Nan pèspektiv sila a, Akò de Plaza pran ak de piblikasyon Arete Konsansis Nasyonal la nan jounal Le Monitè. Nou felisite tout pati politik yo, akò politik yo, platfòm politik yo, mouvman yo, òganizasyon de baz yo ki rive fè depasman sila e twouve ke peyi a pa dwe estatik. Dwe gen yon bagay ki fèt. e yo siyen konsansis nasyonal la. Pandan nou menm nan Akò Le Plaza n ap lanse anouvo yon apèl a konsyans patriyotik kay chak grenn Ayisyen, nan mitan gwoup politik ak tout sektè ki enplike nan zafè politik peyi a. Se nan dyalòg nou kapab rezoud pwoblèm yo. Dako mon frère merci beaucoup. C'est un plaisir merci merci beaucoup mon frère nou swete w bon kouraj e ke dyalog la fèt. Frè se sè byen eme souvan wè yo di w konsa yo lanse apèl a konsyans patriyotik chak grenn ayisyen. Ayisyen patriyòt. Son kesyon map poze, eske ayisyen pat, eske yo montre ayisyen sa sa vle di patriyòt? M pa kwè non. E bèl pawòl wi, diskou sosis pou pèp ayisyen. Ay sa mwen kap pase devan imigrasyon pou di ayisyen patriyòt. Humm. Poukisa nèg sa yo poko mare? Jodi a, yo pran Nenel Cassy avèk kouto kote l asasine moun nan machin li. Men jodi a la, se menm Nenel Cassy sa k ap mande pèp la leve kanpe. Jodi a Reginald Boulos, Dimitri Vorbe al kache Ozetazini, y ap vide lajan pa sak bay kongrèsmenn ameriken pou pa manyen yo, pou di yo yo pa koupab nan asasina Jovenel. Yo pa koupab nan finanse gang. Jodi a pa gen gang nan peyi a vre. Tout gang ki nou te ka di yo se yo kap dirije. Jodi a si nou vle gon jistis ki trase, nou vle mare gang, se nèg ki nan tèt leta a nou dwe mare. Pase pa gen youn. Lè nap pran Bertho Dorcé, yon minis sòtan isi a la, nou konnen ki nan kidnapin, ki son dilè dwòg. Jodi a Bertho Dorcé sa, se menm Bertho Dorcé vòlè, asasen, kriminèl. Li dwe gen manda dèyè l. Tout kaka! Don kaka dwe man gen manda dèyè l. Andre michel dwe gen manda dèyè l. Majori michel dwe gen manda dèyè l. Edmond siplis moziv. Tout vòlè, tout asasen kap sipòte pouvwa gang sa dwe gen manda dèyè yo. Jodia n mande pèp la, nou mande pèp la leve kanpe. Nou mande pèp la 7 fevriye ap fè 37 an depi nèg yo tounen nou nan labou. 37 an. Depi nèg yo tounen nou nan labou, jodi a nou di pèp ayisyen, kèlkeswa minis ki nan peyi a se vòlè, tout minis ki nan peyi a la se asasen, se gang. Jodi a nou pa t ap atann anyen de ameriken. Ameriken se li k mete m la a. Se ameriken k mete m nan pwoblèm sa a. Ameriken pa ka fin kraze boutèy la jodi a l bezwen ranmase zenglen an. Jodi a ameriken ki ap di l ap bay viza rezidans dezan se ensekirite a. Bon l fin mete yon ensekirite. Jodi a la, pou l ka vin piye tout min lò nou yo, tout iranyòm nou yo, li vini a yon lojik, l ap ofri nou 30 mil viza. Jodi a tout viza m se Lasalin, viza m se Bèlè, viza m se Gran Ravin, viza m se nan katye popilè yo, kote asasen yo, kriminèl yo fin mete nou ozabwa, jodi a yo vle ba nou, ofri nou viza pou n kite peyi a. M pa gen okenn kote m prale. Pa gen pwoblèm konpè Arab. Ou pa bezwen monte konsa gason paske ou konnen bagay la di nan lari a talon tande van desann nou pa bezwen di rès la. Donk frè se sè byeneme ou ka konprann kòman sitiyasyon an konplike nan peyi dayiti e aktyèlman la nou ka di se zo a Efektivman, frè se sè byen eme, zo a koke nan gòj yo. Byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koke, e se sèl vòlè yo kap rete. Sak ta di sa, pèp ayisyen? Jounen jodi a, moun ki an Ayiti poko menm pati, yo gentan dyaspora. Ou kwè se koze? Monchè fòk mwen di w, depi lè administrasyon Biden nan anonse dosye viza imanitè sa, gen anpil fanmi ki tonbe nan diskisyon ansanm avèk fanmi yo ki Ozetazini Damerik. E jan bagay la ye la a, fòk mwen di w klè, nan jou k ap vini yo la a, ou ka sezi wè, Moun ki an Ayiti yo ap voye kòb pou moun ki Ozetazini. Frèzesè byeneme, ou menm ki nan dyaspora, ankò yon lòt fwa, m ap ba ou konsèy sa. Toutotan ou kapab envesti, toutotan ou kapab jwenn yon peyizan, ki deside plante l atè. Ede l, l ap itil. Y ap gen bèf, y ap gen kabrit, l ap gen tout bagay. Men lè w ap envèsti nan yon seri de moun, se sèlman kapasite yo genyen pou yo konsome, se plis parazit, se plis parese w ap kreye nan peyi a. Pa gen pwoblèm ansanm avèk moun ki di y ap kite peyi Dayiti piske sitiyasyon an difisil. Men, se nou menm ki toujou pran plezi nan touye Leta, tandiske nou pa janm met tèt nou sou zepòl nou pou nou konnen ke se nou menm ki Leta a, n ap touye tèt nou ankò. Lè nou kite enpinite monte disèt wotè, nou mèt tann konsekans lan p ap piti. Paske gen moun k ap poze aksyon an, gen moun ki aksepte depi se pa mwen menm ki te mele m, depi m gon ti pwoteksyon, moun nan p ap rive sou mwen kite mele m. Men si lanmò frape pòt kay vwazen ou nan maten an, demen si Dye ve l ap frape. Donk, fòk ke nou panse avèk sa. E ou menm ki gentan Ozetazini Damerik, ou menm ki gentan an Frans, o Kanada, nan nenpòt lòt peyi, Li enpòtan pou ke nou regwoupe nou pou n konnen kisa n ap fè lakay. Se pa sèlman kontante voye lajan sèlman, konesans pa gen pri. Sonje m di nou sa. Medam, madmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal nou. Ayiti spesyal. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, konbyen nan nou ki raple nou moman sa? Mesye, gade imaj la. Lè w gen. Imaj sa lakay, ti televizyon, video player, ti konprann. A, e ti boujwa yo. A e, sa se salon moun ki gen mwayen pèp ayisyen. Radyo, CD, gon jan yo ranje. Non, ou gen mwayen monchè. Pou yon ti bagay konsa, nan salon lakay ou gen mwayen pèp ayisyen. E moun ki gen mwayen ki gen sa. Gran nèg hein salo yo ranje konsa pil CD televizyon gade nou ap gade fim epi sou kote a gon kòman bagay sa rele ankò yon tchana oubyen yon gad manje pèp ayisyen gen vèsèl ye hehehehe ou kwè se koze alèkile pa gen bagay sa yo ankò se. Flat screen ou konprann bagay plat. Men nan tan sa pèp ayisyen gon ti bagay konsa lakay ou e jiska prezan gen moun ti salè yo toujou ranje konsa. Nan peyi dayiti. Ou gon ti bagay konsa ranje lakay ou pèp ayisyen se boujwa ou ye boujwa. E gran nèg ou ye. Lè wè sa tout moun sou katye a gon jan yo ba w respè paske w gen televizyon lakay ou y ap gade, y ap vin gad mouvi ou ka fè sinema. Adje lavi sa o! Tan ale pèp ayisyen, tan pa tounen. Bon, tan vini, tan chanje. Men, sa ki grav se ke Ayiti dictature se te la perle des Antilles. Ayiti demokrasi se la République des coquins. Sèl vòlè yo k ap rete. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon. Merci pou fidelite ou ak pasyans ou. Mwen prale map kite ou nan bra papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou ba ou lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pam se Fouco e nap kwaze nan lòt videyo, orevwar a la pwochèn, bizou bizou one love.